Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jan nou te pwomèt ou sa nou pral fè yon ti rale sou kestyon konstitisyon an epi nap vini avèk yon pwofesè sivil ki li menm ap bay dizon pal e pa rapò ak amandman konstitisyon 1987 ou byen 2011 ekoute byen konstitisyon 1987 la si se lik te la jodi a tap fèl 36 lane. Konstitisyon an se yon tèks ki fikse òganizasyon ak fonksyònman Leta nan peyi Dayiti, Konstitisyon pa nou an. Konstitisyon nou genyen an, repiblikèn nan, te prezante nan Palè Lejislatif la nan Pòtoprens nan dat 10 mas 1987. e li te ratifye pa popilasyon ayisyèn nan nan kad yon referandòm konstitisyonèl 29 mas 1987. Tande byen kantite moun ki te apwouve li, li te apwouve ak 99 virgil 81 pousan. Sa vle di prèske tout moun, se te yon bagay ki te fè inanimite osen de la sosyete pa rapò ak bilten ki te eksprime. Li rete an vigè jiskaske gen yon amandman ki fèt ladann, se te nan dat. 9 me 2011 e ki antre an vigè le 14 me 2011 apre enstalasyon nouvo prezidan alepòk Joseph Michel Martelly. Nan lane 1986, te gen yon kriz ekonomik nan peyi Dayiti epi grangou a ki te kreye kondisyon eksploziv anpil revòlt popilè kont rejim Jean Claude Duvalier. Malgre terè ki òganize pa bò kote milis ame avèk tonton makout epi Duvalyeris yo, an 1986, Jean Claude Duvalier te vle òganize yon referandòm pou kapab jwenn, tankou papa li, pouvwa a vi. Men li te oblije kite peyi a bò yon avyon lame amerikèn ki pèmèt li al refijye an Frans avèk plizyè milyon dola trezò leta ayisyen. Lajan ki detounen epi tou ki al depoze sou kont. Nan peyi Lasuis, yon mannyè pou kapab evite a lavni yon tèl rejim diktatoryal, yon sèten nonb istoryen tankou ekonomis, sosyològ, spesyalis dwa ki elabore pandan ane 1986 la yon nouvèl konstitisyon yon mannyè pou kapab rekadre kadr jiridik pouvwa politik lan epi tou mete a lòdre di jou valè repiblikèn ak demokratik. Nouvèl konstitisyon repiblikèn nan te prezante nan dat 10 mas 1987, an 184 yèm de lendepandans, nan palè lejislatif lan, syèj Asanble Nasyonal Konstityant lan, e li antre an vigè imedyatman li pibliye nan jounal ofisyèl Le Moniteur. Se sa k fè nou genyen Konstitisyon 1987. 87 la. Kounye a la, konstitisyon 1987 la anpil moun estime ke li poze pwoblèm, gen anpil kesyon ki pa fin klè ladann, se sa k fè w wè gon seri de nèg la ki te mete tèt yo ansanm, e yon seri de moun pa paske te sipoze gen yon travay an pwofondè ki te fèt ladann. E genyen yon seri de article tou yo pat dwe manyen. Ebyen, nèg yo fè yon seri de bagay gwo ponyèt la, pat gen vrèman yon inanimite pa rapò ak klas politik la ak istoryen yo sou kestyon pou ta kapab amande konstitisyon 1987 la. Men malgre tou, Preval fè yon bagay la, nèg yo voye li anba, epi la chanm li menm li statye sou li. Jounen jodi a la, anpil moun ta kapab di, Ben, sou ki ejid konstitisyonèl n ap fonksyone? 1987? 2011 on se pa ankò piske tout lwa yo pase anba pye pa gen peyi tout bagay fini nou ta dwe repati a zewo nou pral tande kòmantè pwofesè sivil pwofesè sivil dyesèl pou li se pwoblèm inegalite sosyal yo ki pou rezoud. Avan yo ta sipoze pale de yon nouvo konstitisyon nan peyi an paske gen moun ki pap travay ni ki paka manje fòk gen lekòl, sekirite, kreye envestisman, izin ak endistri. Li fè konnen sa kab pase nan peyi sa a se rezilta move jesyon lavalas, phtk ak militè li di ki pa janm aplike konstitisyon. Vrèman pandan anpil moun nan popilasyon an. pa konnen ki sa konstitisyon an ye. Li raple se konstitisyon 1805 lan ki pi gwo konstitisyon nan tout listwa limanite. An n tande l. Se konstitisyon 1805 lan ki pi gwo konstitisyon nan tout listwa limanite. Se li k pral kreye sa k rele libète, li di w pa gen libète san byennèt. Se li k pral fè moun vin moun. Sa pa ti konstitisyon 1805 lan pou bati yon bagay la. Paske fò gade antropoloji a, fò gade jenès ki la anfas ou an. Jenerasyon yo pa sispann, jenerasyon yo, yo renouvle. Jenerasyon yo chak ventan, chak vensenkantan. Paske m ta di w konstitisyon yo, fò l rasyonèl. Ou konn sa k ap pase Lagonav? Èske ou konn sa k pa k ap pase Jeremi? Fò wè tout kouch sosyete a pou fè yon konstitisyon. E m panse, e kesyon emosyon an, meyè sitpon emosyon. Nou wè sa k pase Madan Maniga. Madan Maniga, kòm yon gwo konstitiyant ki te travay nan 87, men jounen jodi a ap pran nan gouvènman defakto. Li konnen, depi gen defèt, pa gen palman, pa gen prezidan, se lakou de kasasyon. Kesyon anbisyon pouvwa, men l al foure kò l nan betiz la. Menm moun ki di yo konstitiyant, yo gwo entelektyèl yo, yo toujou ap fè betiz nan figi moun. E m panse, se edikasyon pou n fè pou pèp la, se eklere pou n fè pèp la, fò enstwi pou n enstwi l. Nan radyo, nan medya, anliy yo, pou n esplike l devwa sivik li. Koz tout konstitisyon se baz yon sosyete, se baz nasyon, se baz pou kreye yon baz jistis total kapital. Se sa m t ap pale. Yon konstitisyon, yon nouvo konstitisyon ap ede peyi a avanse? Non! Menm lè se nouvo konstitisyon, sa pral fè ak pwoblèm sosyal yo. Sa pral inegalite sosyal yo. Fò inegalite sosyal yo pou rezoud wi. Fò kreye travay nan peyi a, fò kreye endistri, fò mèt izin wi, fò devlope agrikilti wi. Kosyon menm di moun dwe al lekòl gratis vòlè mateli a menm li vin nan bagay rele FNE kostisyon menm di wi lekòl dwe gratis wi lòt la menm li bezwen vòlè kòb moun li vin nan bagay rele fon bagay pou edikasyon pou vòlè kòb dyaspora m panse sa kostisyon gen tout zouti li gen tout eleman li gen fay li gen bon kote l sa vle di fò evolye avèk letan paske letan letan pa tan pa estatik li dinamik li evolye paske chak jenerasyon gen 20 30 tan e jounen jodi a m panse lè n ap fè yon kostisyon fò n wè sosyete a dabò. Fò n wè peyizan yo, fò n wè ouvriye yo, fò n wè ti machann yo, fò n wè moun, moun ki andeyò peyi a. Ou pa ka fè konstitisyon, ou rete konsa, ou rete kote w ap fè konstitisyon, san moun pa wè. Emèl Mori, se te eleman de, de, ki t ap fè demagoji politik. Dabò, se yon amatè politik Jovenel Mori ye. Li pa etidye la sosyoloji, li pa fè antwopoloji, li pa etidye ekonomi. Se yon amatè ki sot nan syèl ki vin pran Leta. Leta se yon konsèp li ye. Paske yo di w pou pran Leta, fò w konn sa Site a ye. Yo di lapolitik se yon kesyon de Site. Lè w ap pale referandòm, fò w wè tout kouch sosyete a. Fò wè tout zam, tout eleman mekanis sa yo. Ou pa ka di ou pral referandòm, ou pa ka pwodwe baz sosyoloji peyizanri an. Jovenel t ap pale de peyizan, e si l te defann peyizan vrèman vre? E si l te bay peyizan bank agrikòl? E si l te ba l kredi? Ou wè ki moun li te bay kòb? Se apèn li bay 18 milyon dola. Paske kesyon referandòm misye t ap pale a, misye t ap pale masimadi kont omoseksyèl. E si Ayiti te popilè pou bagay sa yo? Dabò, konstitisyon misye t ap al fè a, referandòm nan, se pou te bay entènasyonal a mwayen pou yo achte tè nan peyi a pou yo vin pran dò. John, kòman w konprann pou w nèk pwokonstitisyon amandman konstitisyonèl li di w prezidan s on bagay minè, menm si prezidan an vòlè, l touye moun, ou pa ka rele l lajistis. Ou konn kiyès ki fè travay sa a? Ti nonm ki rele wi Latòti a wi. Sa se sa m ap di w la, gwo ekip entelektyèl, se idyosy entelektyèl yo, se de kriminèl yo ye. Kèk peyi dan lemonn, yon prezidan vòlè, ou tande sa k ap pase Dominikèn, yo sere a arete Abinadèl. Pa gen kesyon prezidan minè. Nèg ap pran yon konstitisyon amandman li diw menm si senatè, menm si depite li vòlè ou paka transfere l devan cnsp li paka transfere l devan lakou de kasasyon. Se yon dezòd, se dezòd sa ki gen nan repiblik la ki fè nou nan anachi, se rezilta move jesyon nèg lavalas, phtk e militè yo pa janm aplike konstitisyon reyèl vrèman vre. Mwen panse fò n tounen yon lòt repiblik, fò n pèp la fò n konsyantize yo, fò n fòme yo. Pou n di kisa yon konstitisyon ye. Jiska nojou gen timoun ki lekòl pa konn sa yon konstitisyon ye. Gen moun ki pa nan inivèsite ki pa konn sa yon konstitisyon ye. Sa vle di nou menm nou pa jwe wòl nou. E poutèt sa m toujou pale près la. Laprès fè twòp zen. Twòp zen. Twòp zen fèt nan laprès. Twòp lòbèy. M panse si n ta ap fè fòmasyon moun yo, moun yo ta konn sa kisa yon konstitisyon ye. Yo ta konn kisa devwa yon peyi lè w gen konstitisyon. S on am yon nasyon. S on zouti pou ki pèmèt yon nasyon jwenn sa k rele souverènte l, popilè l pou l avanse. Al pi lwen, nou konnen popilasyon ayisyen an te anba yon diktati pè epis, sa yo apèl rejim dinasti de François Duvalier e Jean Claude Duvalier, ki te fè plis de 29 an opouvwa, ki t ap kraze brize, e kote pèp la pa t gen espas demokratik, e anpil egzile politik te ann egzil, e te gen represyon politik. E malgre te gen tout diktati an Amerik Latin, diktati Duvalier a se diktati ki te pi sal, se yon diktati feyodal, li te pa t janm pèmèt devlopman ekonomik, sosyal peyi a te fèt. E pèp la te pwoteste kont rejim nan, li pran lari 85, 84, li te mande refòm an enstitisyon demokratik yo, jiskase Duvalier pral tonbe 7 fevriye 86, e pral gen refòm konstitisyonèl ki pral fèt an 87. e kote ansanm konstitiyant yo pral chita ansanm pou yo gen yon nouvèl konstitisyon ki pral bati stè la nasyon, ki pral jwe wòl nan kad ekilib di pouvwa dapre Montesquet. E jiska no jou pandan map pale avè w la, rejim militè Henri Namphy, Avril, e Lavalas, e phtk, e Jovenelis, e Aristide, e Martelly, yo pa janm aplike entegralite konstitisyon an. Konstitisyon son bon konstitisyon liye e nou konnen andan konstitisyon kouman gen 3 pouvwa e gen aparèy jidisyè, gen la prezidans, gen palman an. E youn pa dwe moute sou lòt, youn dwe siveye lòt. Se sa n rele ekilib di pouvwa. Sa e sa nan le Montesquieu rete rele pouvwa pouvwa arete le pouvwa. E nou konnen gen dezòd deriv andan andan peyi a. Pa janm gen yon rejim demokratik vrèman vre k fè e 5 an o pouvwa. Toujou gen koudeta, toujou gen deblozay, menm moun ki pran pouvwa yo pa yon pèp respekte konstitisyon an. Yo toujou vyole l. E lè atik la bon pou yo, yo rale l, lè tèl atik pa bon, yo mete l nan kwen. E jounen jodi a la a, nou pa konn si sou ki konstitisyon nou ye, si se yon amandman, si se yon konstitisyon 87. Nou nan yon, nou nan yon, nou nan yon kakofoni, nou nan yon dezòd total kap, kapital kap fèt anndan site a. Menm konstitisyon amande wap pale la, li di ou prezidan an minè, menm si l vòlè kòb petwokaribe, kiyès ki te vin avè l? Se yon Latòti. Youn nan vagabon 1 nan peyi a ki te pwodwi lòbèy sa a. Sa vle di, kouman w konprann pou yon prezidan fin vòlè lajan peyi a, li fin fè dezòd, fè koripsyon, fè moun al pran kòb nan ona, epi menm konstitisyon amande a di w li minè. Sa pa egziste nan kenn peyi. E m panse konstitisyon se youn nan baz tout eta nasyon. E m ap pran egzanp konstitisyon 1805 lan ki te baz pou nouvèl libète e libète papa Desalin t ap pale a. E konstitisyon 87 la gen anpil bagay ladan l ki enpòtan an n pran egzanp. E lekòl dwe gratis, sante dwe gratis, yon espas pou kolektivite teritoryal yo, kazèk, azèk yo, delege de vil yo, yo, ansanm de pouvwa pou l desantralize, pou l tonbe nan pwen pouvwa lokal yo. Se yon rekonstitisyon li ye. Malerezman, rejim politik ki pran pouvwa a pa janm arive etabli konstitisyon an. M ap pran egzanp, e pou prezidan an ranpòse an apèl, aparèy jidisyè pa janm fè l. An gid sa, li dèkonp jij yo. Se sa l ye. Pou gen yon lwa pou ki vote nan palman an, fò l bay palmantè yo kòb. E nan tout istwa peyi a, Pa janm gen yon gwoup politik ki majorite nan palman an. Se son toujou semi, it's semi. Paske majorite a vle di ki sa vle di. Si yon pati politik ki nan palman an ki majorite, li ka ban yon premye minis. Si an ka e li pa majorite, ka gen yon konsansis ant li menm avè prezidan chanm depite, prezidan chanm sena pou yo chwazi yon premye minis. E nou wè de kèk an kèk la se degringolad ki gen total kapital. An pran egzanp, e gen yon deriv total kapital la. E nou wè madan Maniga ki kòm konstitiyant, e yo di lè gen defèt, pa gen palman, pa gen anyen, pa gen prezidan, kiyès ki pran pouvwa? Se lakou de kasasyon. Nou wè se pa sa k ap fèt. Gon vid konstitisyonèl. Depi sou Jovenel rive sou Ariel Henry, pa janm gen eleksyon k fèt. Se yon dezòd total kapital. Nou nan yon anachi anndan repiblik la. Epi pou konstitisyon an, se yon nan eleman fondamantal pou lademokrasi a. Sa yo rele altènans politik la. E yon peyi ki pa gen konstitisyon kòm batistèl nan nasyon an, kòm eleman pou pèmèt rejim repiblikèn nan mache, ou p ap ka fè demokrasi. Se youn nan eleman fondamantal menm lè w nan yon demokrasi boujwa, konstitisyon an se li garanti sa k rele souverènte peyi a, se li garanti eta de dwa n ap pale jounen jodi a. E jounen jodi a la nou wè nou nan yon dekadans politik total kapital, nou pa konn nan ki konstitisyon nou ye, si se agoch, si adwat, si e lanmè, si e vè ou si e wouj. E nou nan yon deblozay total kapital. E men mwen di, e fò n re relanse alò konstitisyonèl. Menm lè n pral fè eleksyon, sou ki konstitisyon nou pral fè l la? Paske nou wè e gen yon vid la. Ayè l te la pou l te fè eleksyon, l pa janm fè eleksyon. Nou wè Jovenel tou menm bagay la. Sa vle di konstitisyon pa respekte nan tout entegralite l. E m menm panse nou menm antan demokrat, antan jounalis e nou dwe ankouraje konstitiyant yo e kesyon an pou nan pran konstitisyon an li pa konsa tou. Pou pran konstitisyon fò w fè apèl avè la sosyoloji, lantwopoloji, fò w wè lapeyizani, fò w wè tout sosyete a. Ou pa ka ret mete tèt ou paske w se yon konstitisyon, ou pral fè yon konstitisyon. Non, e fò gade tout kouch sosyal yo, chak konstitisyon yo, yo gen epòk yo, yo gen tan yo, yo gen istwa yo. Jounen jodi a, tanzanten, y ap regade konstitisyon an. Menm konstitisyon Langletè, Lèzetazini, menm Lafrans, paske limanite pa estatik, tout lè dinamik, fò n gade sitiyasyon sosyo-ekonomik lan. Sou ki baz pou n pwodui konstitisyon? Nou pran yon gran erè 86 lè n mete makout pa ladan l. Se tout bagay sa a kap mennen nou kote nou ye jodi a. Se la hèn politik ki genyen. E hèn politik la pap mennen okenn kote. E se vre, Divalyeris te ofè peyi a anpil mal, anpil tò. Yo vòlè plis de 500 milyon dola anndan peyi a. Gen Divalyeris tou ki te onèt. E m konnen gen Divalyeris ki pat janm vòlè kòb leta. Se te moun onèt yo ye. E fò n gade bon, bon gen yo pou n pran yo. E nan lojik demokrasi, sa yo rele la pliralis demokratik la, li klè, fò konstitisyon an jwe wòl li. E si moun yo tou e demokrat yo ye. Ou aplike yon konstitisyon fò se demokrat ou ye. Fò se demokrat ou ye. Si w pa demokrat, e nou m te di nou sa, m pran plizyè egzanp la, egzanp Aristide, Martelly, Jovenel, tan dot ankò, yo pa janm respekte konstitisyon an. Tout moun se sabote y ap sabote. Lè bagay la bon, yo rele yon atik, lè l pa bon yo rele l sou kote. Jounen jodi a, nan ki rejim, repiblik, nan ki repiblik nou ye? Nan ki rejim konstitisyonèl nou ye? Tout moun se deriv total kapital. Se sa k ap gen anndan sosyete a men m panse e jodi jounen jodi a fè 36 an depi depa Jean-Claude Duvalier pandan Duvalier ale pa gen anyen ki rezoud e pwoblèm yo vin pi grav e e e moun pa ka manje moun pa ka bwè anndan konstitisyon yo di fò tout moun jwenn sante fò tout moun jwenn edikasyon fò tout moun jwenn lojman fò tout moun ka patisipe nan eleksyon libe e libè jounen jodi a e si m ka patisipe nan eleksyon libe e libè fò m gen 200 mil dola fò m gen kòb kokayin fò m gen kòb dilè dwòg. Sa vle di, menm konstitisyon an di, depi m son sitwayen, m gen onètete e m respekte devwa sivik mwen e m respekte la repiblik, m ka kandida. Jounen jodi a, fò m machann dwòg, fò m kidnapè pou m ka patisipe nan eleksyon. Fò m gen anpil lajan. Sa vle di, e nòm repiblik la pa respekte. An n pran egzanp, si te gen konstitisyon serye, yon nèg tankou Gracia Delva pa t ap prezidan, pa t ap nan palman. Yon nèg ki t ap Domi kay tentan kòm dilè dwòg e ala kriz moral, tout konstitisyon fè bati sou la moralite, sou bati sou letik e pou n bare tout vakabon k ap mèt dezòd nan repiblik la. M panse konstitisyon yo se zouti lanasyon an, se zouti demokrasi a pou ki pèmèt w ateri altènans politik w ap chache a. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pouk nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.